Nou an multiplex, nou sou gaj, nou sou scoop Se yon staff dinamik Eddy sou kamera avèk Rolson Reyalizasyon nou sou kont Walter Zigizag, Marconel Huguens nan prezantasyon an Epi adn nou, adm nou t ap ba nou bon bagay jiskaprezan Nixon ki avè nou ki la e si w vle Epi entènèt nou byen branche Alò anpil gwoup nan. Cap Haïtien deja kòmanse ap fè anpil wounou wounou, tout alè nou sot pale de avèk, nou sot pale avèk Oky James, mentenan sè le tour de Bèl Louk, Bèl Louk ki pratikman gen menm avi a, pèsòn moun pa kontakte yo etan gwoup loko. Alòske nou sonje ke Majistra Adjwen an te fè yon kanpay sou gwoup loko yo ki ta sipoze patisipe nan kanaval la. Donk nou pral gen Bèl Louk avèk nou ki pral ba nou presizyon Bien sûr Eddy bèl look ki deja la e ki pral tou mwen tout o mwen reyaji ansanm avèk nou wi. Eddy pou m mande w kisa kap fèt pou kanaval la? Huguens kisa kap fèt pou kanaval la? Bèl look kisa kap fèt pou kanaval la kòman w ye? Se kesyon sa yo kap poze premyè jounen e pratikman lè 3 jou gra nou jan nou te anonse l la lè 19. 20 e 21 fevriye, enben 19 la poko konfime o nivo vil Okap malgre tout gwo kanpay ki te fèt, malgre otan de jan ki son prezan isi o Kapayisyen, donk gen de moun tou. Pandan w di otan de jan fò n di otèl yo foul wi Zagalo. Wi otèl yo ranpli. Otèl yo foul, sa vle di moun yo sou sa. Nou te konnen se preparatif yo. Alò fò m di w tou gen de moun ki pa vin nan kanaval ki pwofite ti moman an kòm se lavil. Ti moman? Une heure du matin, deux heures du matin nan lari ti moman e gwo moman wi. Alò se yon vil vivab, se yon vil an sekirite, bravo moun Okap paske nou kenbe vil nou an sekirite, vagabon pa ka vin fè dezòd. Bèl look, sa k ap fèt nan kanaval la? Bèl look always. Zagalo monchè se yon plezi pou m nan mikwo Scoop FM. Ou sou Gaj tou? Gaj, Gaj. Bon bagay, m pwofite salye pdg GPPC kap fè yon travay serye e se Daddy West, bèl look always nan kay la. Nou vin pale kanaval pou n konnen kòman bagay yo ye. Always nou pral pale de kanaval, etan gwoup lokal eske ou nan lis jodi a pou sòti? Jan m wè w la vizaj ou pa make moun t ap sòti. Bon jiska prezan ou kapab wè l, ou remake l nan vizaj la paske sinon kè a t ap pi kontan. Nou poko di ke n ap sòti pou jodi a pou mwen menm m pa kwè bèl look always ap sòti paske. Gate men kilè liye la nou poko. Nou fè kanaval? Byen su ke wi. Fanm sosyo voye kanaval ou ban mwen. Byen su e kanaval nou popilè ou konprann so e nou sou lis yo kontakte nou yo fèn konnen ke nou sou lis nou nan pakej la men jiska prezan poko gen anyen ki deside eske bèlou kap. Lè nou sou lis sa vle di yo trete kòb avèw yo M konnen la gade mayo sou ou sa vle di gon depans ki fèt pou bèl look always. Non sa sa se depans mwen dadi wè se depans sponsor m ou konprann so se fèsta printing kap jere m ki fè m ka klere konsa ak mayo sa so se pa komite kanaval. Ou menm yo ba w kout fil men yo pat bay oki James kout fil ditou kèlke pa ou gon espwa men jiska prezan Sentèz potko konfime m li gen 3 cha ke yo deal avè l pou ke li sonnen pandan 3 jou gra a savwa yon cha pou Tropic yon cha pou. Septan, yon cha pou ekip. Men sepandan, premyè jounen an se te gwoup loko yo. Asavwa ou menm, Oky James, epi ekip. Men, ondirèk se pa sa k ap fèt. Bon, done yo chanje, m pa konn sa k pase. Nou menm, Bèlou Kolwez, nou rete disponib. Nou pare pou n kolabore. Nou konnen bagay yo trè difisil. Nou pa pral fè voye monte. Se vre, bagay yo difisil. Sa vle di ou menm, pou kanaval la, ou Kap Ayisyen? Jiska prezan mwen pou kanaval. Sinon m pa tap m pa tap la e m deja pare. Ann kite pale de kanaval, kòman gwoup la fonksyone e Bellook Always piske nou konnen sa fè lontan ou te nan Port de Paix e m konnen ke gen kèk tan nap milite pou ke òkès sa rete vivan e pou moun Okap pou nou deplase al Gonayiv pou nou deplase al Port au Prince tou e di nou kòman ou kòman nou ye? Bon e Bellook Always e fò m di w s on nouvèl è jan m tap di w la ou konprann e yeah Se yon nouvèl è e nou parèt tou fe tou flam nan kanaval la. Nou gonben yon kanavalès ki trè popilè, ke anpil moun renmen, ki gen anpil pati beton ladan l, ke anpil moun ap tann sou pakou a pou nou al krache dife. E se sa k fè n ap mande lameri e komite kanaval la pou yo akselere bagay yo, paske moun yo anvi enjoy yo. Mnje anvi enjoy nou konnen bay. Èske w konn kilè l fè la? Li trè ta. Men li posib toujou. Li posib toujou, pa gen ki enposib, sa ka rive nou pa ka soti jodi a. Mantalman nou prè? Mantalman, fizikman, enèjikman, nan tout sans nou pare. Paske le kanaval sè le kanaval, sè lajwa, sè lagete. Nou pa ka kite pwoblèm manke lajan fè strès la anvayi nou pou n di tout è fini, tout è enposib. Sa vle di jan ou montre ou vle kolabore kèlke Kèlke pwa menm si yo ba w frè pou w bay mizisyen w yo, depi nou antann nou sou yon kondisyon, n ap sòti. Mwen menm depi se pou Okap m pare pou m kolabore. Depi se pou Okap pou n sove Okap, pou n sove imaj Okap paske jounen jodi a la destinasyon an se sou Okap li ye. M panse ke nou pèdi yon bèl okazyon la pou n te kreye yon gwo spotlight sur le Cap. avèk le carnaval ki ta pral debouche vè yon chanpèt ekstraòdinè, ou konprann, paske ke l'on vèy ou non, Ayiti, nan moman la, se Okap k'ap ede l' rete vivan vrèman. Okap li ye. Okap li ye, pa gen le chwa. Men, komite kanaval la, m' konnen gen de moun konpetan ladan l', e m' voye yon gwo kout chapo pou Macdonald Bazile k'on nèg konsekan, konpetan, majistra pati Kal Monò. Mesye, ann met men nan pat la, paske mwen menm, m' pa pou divizyon an, m' pa pou sa gate a, Il sifi ke bagay yo fèt avèk prensip nou kominike. Kominikasyon se yonn nan gwo zam ki kapab pèmèt ke nou rezoud yon pakèt pwoblèm. Ann pa rete nou pa pale, ann pale bagay la kat sou tab pou nou jwenn yon solisyon pou nou wè si n ta ka sove sa. Sinon, tanpi. Vwala e bèl look always ki bay e ki pou e ki disponib e ki dispoze e il sifi ke nou chita sou kondisyon paske e òkès la li prè pou kanaval la li Li prè pou yo bay Okap opòtinite a, jan l di a, se yon moman pou n voye yon sinyal, piske se lavil vivab. Lavil vivab pou tou lè Ayisyen. E dyaspora yo kontinye vin Okap, e se pa sèl Okap, fò nou al lakay mwen tou, Pilat, yon bèl komin ki genyen nan depatman Nò a. Sa vle di, hors de ville la, ou se moun Pilat? M nèg Pilat natif natal, m salye tout moun Pilat k ap branche nan dyaspora la a, k ap gade n, paske depatman rich Le grand nord riche anpil. M panse ann pa kite Ayiti mouri, ann kòmanse avèk le cap, ann kòmanse avèk le grand nord de fason aske nou reve Ayiti pou lòt Ayiti nap chèche a nou jwenn li paske Ayiti pap peri. Ou renmen Ayiti, m renmen Ayiti, zigizag tout moun nèt renmen Ayiti, ann sove Ayiti. Always Nou Okap Ayisyen se la premyè jounen nou sou radyo Scoop nou sou radyo Gaj nou sou radyo Televizyon Scoop. Donk nou an multiplex ankò ange se le carnaval menm si ryen nè ankò prè menm si anyen poko anonse m pral tounen ugens kesyon sa ka fèt. Gon zanmi ki sot di m di konsa gen 2 look kounya la. Bèl look. Bèl look gen bèl look always wi. Gon bèl look ki gen kino pè wa epi gen bèl look ki gen edo nan yo. Bon sa se on gwo deba men kòm e misye ki pa vizaj anblematik pou mwen. Tout ap plenyen. menm bagay la. Men kestyon an se ke m ta di w fason Scoop enplante l nan kanaval la, tout djaz yo ta mande Scoop sa k ap fèt. Enben ban m mande w Igil sa k ap fèt. Eske m ka mande w ki moun ou wè deja? M poko wè pèsòn. Enben bon mwen pako konn sa k ap fèt. Si ou poko wè kenn m poko ka di sa k ap fèt. Men sepandan m kwè ke youn nan bagay ki gen se ke jiskaprezan Zagalo djaz yo oubyen atis yo yo vle. Yo vle. Mwen m panse ke gon bagay ki enpòtan jan m tap di a Eddy. Eddy pral montre nou tou paske gen anpil preparatif kap fèt la ann gade Eddy ann gade ansanm puiske nan moman nap pale a la u gen stand wi stand ap konstwi gon bagay kap fèt kanmenm wi non gon preparatif pou sa pou kote nou ye a men kilès lap vin ladann nan men sepandan jiskaprezan zagalo tout djaz tout atis di konsa yo pare wi kivledi poukisa si se on dola k genyen mayis la paka di se on dola k genyen. Yo genlè sou koken. Osi senp ke sa. Yo sou koken, sa w panse? Yo sou koken. Yon jwèt mètdam. Sa k ap fèt? M ap mande w sa k ap fèt la. Se yon jwèt mètdam paske jodi an la gen de djaz ki di yo pa gen pwoblèm la non Zagalo si yo ba yo 1 milyon 2 goud non. Bèl look always montre m li disponib. Li parèy tou pou Oky James li montre m yo disponib. Sa k ap fèt la. Fòk gon kondisyon. Alò n ap gade kounya la preparasyon k ap fèt la. Non non se yon moun enfim ki gen yon drapo men se yon rara li ye men By the way, lè nap gade la nan imaj yo, Eddy, Walter, nou reyalize ke meri a gentan konstwi stand pal. Nou gad nan background nan nou wè imaj tèm kanaval la poun diw ke se sa e la nou wè rèn tap desann men se rèn tap desann se rèn tap desann. Rèn yo e eske se kanaval la t anonse? Se pati kiltirèl la zi. Bon konsa l anonse? Eske son blag? M ta mande w sa k ap fèt la kounya. Zi ki gade se pati kiltirèl la t pral kòmanse paske men se pa se pa posib. Se pa posib nan yon sans kote ke de twa grenn moun nan deparaman ki e enptipe e pa toutafè yon gwoup inifòm men Bon sa kap fèt nap swiv. Se kanaval. Pa bliye ke ou sou sou rezo Scoop yo. Nou live sou entènèt la via Facebook, via YouTube. Men osi. Bon eske ann poze tèt nou kesyon puiske gwoup timoun sa yo ki degize la e premye gwoup la li fè nan ru ki sou kote stand medya yo. Eske se pa gon zòn yo pral sòti. Petèt yo t ka di nou. Bon yo gentan. Genlè pa menm kote yo pale tou. Genlè pa menm pa kwè pa konprann tou. Non m gen presyon gon pwen de repè kèlke pa. Donk li pa nòmal paske la se yon ti moto ki mete yo la. Se vrèman bon nou pa konprann anyen nan sa k ap fèt la. Nou twouble, nou vrèman twouble paske pa gen yon moun k ap òdone anyen sou pakou la. Bon Eddy ou menm k ap chache imaj pou nou pa pot nenpòt imaj ba nou. Ba nou imaj ki òdone Walson ou chita la jan viza u ye a e komsi m pa gen siyal jan walter ye a m gen presyon paw prese bon siyal walter gade koum pale de walter m wè siyal ton vizaj nou fè pè ou konnen a chak fwa vizaj la bay nou gon jan nou ye nou pè mete nou asirans ok pa mete nou menm jan pap sot anlè k ap soti anba, pa gen yon òdonans nan sa nou rele fason pou defi la ta fèt. Bon, nou menm, èske se yon bagay ki pral òdone yon kote, byen antandi m pa konnen. Èske pakou lan tou se sou boulva la yo pral fè gran defile a? Nou pa konnen men pa gen yon moun spesyalman ki ap vrèman jere kòm lojistik pou toune a fèt. Pa bliye ke n ap kite w sou rezo yo la, pa vrèman deplase. Nou ap rejwenn nou nan kèlke enstan. Pandan se tan, n ap repann a Pòtoprens ki gen dotr imaj pou ke yo pote ba nou. Apre, n ap retounen pou lòt enfòmasyon konsènan lavil Dikap. Rete la. kontak yo li kouvri men an stil de sa nou ka rele de kolonbye kolonbye li toujou deyò la ou si pa konn nèg pòtoprens nèg pòtoprens nèg matisan waltè pa konn bagay sa yo tou men map di w mwen menm e nèg ki leve andeyò donk ou nwè kolonbye kouvri apa e bagay sa yo donk sa se ton bèl degizman mentenan èske nou ka pale de koulè nan kanaval la pa bò isi mwen panse ke ankò La ankò se zewo. Mentenan, ki sa k alabaz, mwen poko konnen. Men, sa nou ka di ou, an lon e an laj, se ke piblik la pou kanaval. Donk, si w gen de sou ke w ap tande, se de moun ki mete sou sou machin yo, k ap kreye animasyon nan fason pa yo. An n di, kòman dekò a plante nan sa ki gen rapò avèk. Kote defile a pral fèt la, map di nou ankò, Okap pa gen menm kilti, Olson e Waltè, avèk Pòtoprens kòmsi ou wè pil stand, pa gen bagay konsa. Lè nou te wè stand nan Okap, lè sa a se paske Okap se li ki tap fè kanaval nasyonal la. Pa bliye son kanaval rejyonal paske leta ayisyen te gentan di ke li pap. Bay kob pou ou li pa li pa nan kanaval men yon meri ki vle fè kanaval ki meri a otonòm li ka fè kanaval li fòm di nou ke la se DJ dè moun kap kreye anbyans kap bay tèt yo plezi mentenan kesyon kap poze aswè a se ki djaz kap genyen nan pakou a eske ap gen dè djaz nan pakou an ee wap ankò yn fwa la ankò Print, M klè avè nou pwen entèwogasyon paske pa gon djaz ke w kwaze avè l la ki ka konfime l. Oki James, m di w anyen poko di ee Bèl look always di w anyen poko di Bèl look paske gen de Bèl look gen Bèl look always anyen poko di Twopikana septan jan zigizag zagalo te konfime l pa gen Twopikana aswè a pa genyen Eta aswè a. Mentnan, genyen yon yon mobil k ap rive jwenn nou. Ou sou Scoop FM 107 pwen 7, ou sou chèn 16 Telescoop, ou sou Gage FM. Donk, sa a se yon machin kòmsi yo òganize yo epi yo mete son k ap pote anbyans. Mentnan, kesyon k ap poze, kisa k alabaz ki fè ke nou poko janm ka konfime si gen yon. Kap nan kanaval la anben li klè se paske enfòmasyon yo madam mesye pa disponib nou fè tout efò nou fouye zo nan kalalou men jiskaprezan gen enfòmasyon ki rete nan tiwa kisa k alabaz nou pa konnen metye nan mwen gen chans pou m pale avèk de gwoup M tap pale avèk Oketchups talè a, mesye yo pa gen pwoblèm yo bezwen mwayennan ke lameri di yo egzakteman sa kap fèt paske yo prè pou fè konpwomi, yo prè pou fè sa nou rele dabò konpresyon men fò yo konnen. Mentenan genyen bann apye kap vini, genyen. Se sa a wi m t ap di w talè Olson avèk Walter. Ou wè la a, men defile a kòmanse isi, men gen yon bann, men gen yon son ki yon lòt kote. Donk, nou vin nan yon sitiyasyon kote ke n ap pote lwa Ojelye a. Men, èske n ka fè w jwenn yon premye anbyans? An n fè w tande yon premye anbyans avèk yon bann a pye k ap beni w sou Scoop FM 107.7. Olson, Olson, n ap vire isi, an n pran yon anbyans anvan. Tout kote. Bon bagay. Metenan sa a se se ki bann li ye? Number one ville la pa Isit Rara. Number one ville la. Konbyen tan depi gwoup sa a egziste? Nou gen 17 ans. 17 ans ok metenan ann antre nan kanaval la. 17 ans finalman kanaval la se se Okap. Jodi an ban nou ti detay kòman nou fè sòti jodi a? Bon, kanaval la, nenpòt jan l te ye a, nenpòt jan l ta va ye a, ak Leta, san Leta, nou menm nou dwe vil la sa. Nou dwe vil la sa paske se nou menm ki toujou bay le ton pou kanaval Okap. Bann a pye, depi 17 an n ap frape, depi pa ekwateur soti pou ògan yen. Ou mete mete tout moun deyò la, Avans pa avans, n ap sòti. Men nou menm antanke pay kawòt, pou valè nou, pou sa nou ye nan vil la, pou sa nou fè nan kanaval, nou toujou gen sponsò. Lè bagay yo bon. M sòti avèk sponsò. Non, a lame poko di nou anyen. Wi. Kan non. Lame menm si pa t gen envite di a pèsòn moun, li gen bagay pi di avèk nou. Pè nou sèl k ap fè kanaval la. Enben ou wè sponsor sa yo la, lòt bann ki pral sòti la, se mwen k ba yo sponsor. Wi. Fè, kijan nou fèl? Nou menm Okap nou viv an fanmi. Nou viv an fanmi. Wap wè dat septan Tropicana la fè polemik, men pa gen goumen. Nou menm nou nan polemik avè yo, mwen menm m'achte enstriman pou yo Pòtoprens. Wi. M'achte enstriman pou yo, yo rele m yo di, ah mwen se yon mezon wi je konnen wi, m'ap achte l pou yo. E m'ap achte sa'm sèvi a e li ap sèvi tou. Pe, lè yon gwoup Okap al jwe yon lòt kote. Okap la reprezante Nou menm nou jou sa ayiti Nou menm nal sendomeng nal jamayik nal jwe reprezante ayiti tout kote Ou konprann Avanyè la pap djaz nou tap jwe nan pap djaz se nou tap jwe pap djaz. Men tande kounye a la Jodi an kisa sa vle di pou ou Okap jodi an kòmanse pran vitès dekwazèy ou kapab di jodi a apre jakmèl Bon, e nan kanaval, Okap reprezante sa l ye a. Nou menm mizikalman, e nou gen gwo moso nan men nou, nou gen Septan, nou gen Tropikana, san konte nèg dèyè yo m pa p, si yo tout di y ap tounen lakay, konpa, konp, kapital mizik la, ou di Mayestwo Pyè Lwi, ou di Aly Larivyè, ou di Ritchi, Tassy, e sa l ye. Sa vle di nou menm, mizik la, nou gen l nan nanm nou. Lè nou al jwe Pòtoprens, nou menm bay kòb nou al jwe nan stad la avè ekip ASC oubyen FICA a, Zenith al jwe, n al jwe, nou fè valè nou. Nou menm, jan n ap jwe la atè a la a, telespektatè yo k ap gade la a, yo te wè talè a jan bann nan ap defile, jan bann nan ap jwe, yo wè s on lòt bagay k ap jwe a. Jakmèl gen bon bann jakmèl m konn al jakmèl nan kanaval m konn ale m gen zanmi m nan bann jakmèl nou fonksyone ansanm yo gen bon bann yo fè pawòt tou ki se bèl bagay menm jan nou menm n ap fè bèl bagay men wè isi nan twal won ou gade won sponn sòk sou mwen gade jan m fè l en nou gen sa lakay nou nou pè tèt bay hahaha. Kisa wap swete avèk moun kap vini nan kay la eske la wap voye yon mesaj pou moun yo paske jodia se premye jou gra a sa wap di moun ki ta vle vini ki pa vle vini yo ki garanti ou ba yo. Higgins the boss m konnen w pa konn bay manti yo di w djòlè men w fè ou di sa w fè sa m konnen l wè la tout otèl yo chaje pak gen avyon dèyè k ap vini yo di gen blokis avyon pou vin pou vin okap la pou vin okap la wè bis yo moun ap debake vini y ap vini okap sa vle di gen moun dèyè toujou. Nixon, Mettenan fòm di w defile a kòmanse, bay kawòt se li menm ki chache sponsò pou yon seri de gwoup. Men gen yon remak pou nou fè. Li pa posib pou yon defile kanaval kòmanse pou machin ap pase nan pakou a konsa. Non, non, non. Lojistik pran responsablite yo. Lojistik pran responsablite yo. Defile kanaval la kòmanse. Pa ka pase konsa e machine pa ka pase konsa vwala donk nou jwenn yon zanmi la ankò donk nap ba moun yon ti anbyans epi aprè sa pou nou pranw bon bagay e se kòman moun nan rele zantray bèn zantray bèn an tande yon ti zantray zantray nap tounen. Beny zantray beny nou avèk yon nan responsab yo donk prezidan nap diw bonswa e letan pou idantifye w sou radyo teleskop e sou gag FM. E nou salye tout oditè, tout telespektatè Scoop FM, son plezi pou nou wè Scoop nan vil Okap e nap enjoy nou avèk zantray bon nou konnen son pakedj. Lè gen epòk sa yo kanaval se nòmal, se toutafè nòmal pou nou, tout moun y ap viv sou bè fèm an dirèk. Anba, n ap tounen, n ap tounen prezidan, n ap tounen prezidan pou lòt fèm. Voilà familia familia koman nou ye ou sous kouve fanm snèk mwen zèt. Bon son band mwen fèt fòme li rele la familia band se an mouton kemp lan ou wè jan nap jwe la nou pa lan betiz nou pa lan politik son band nou fè poun pran ti plezi an nou kòm ou wèm fin vye granmoun. Trè byen nou gen konbyen tan. Apèn nou pral lan 2 mwa. 2 mwa nap. Sela me fè plezi. Zantray donk ou nan kanaval la donk ou la Koman sa ye eske n kapab di tout bagay gentan konkli a mèri moun ap vini pandan 3 jou? Se nè pa ankò konkli nou poko konkli ak bon ou konnen se yon bagay ki difisil e sa rann Okap vin vilnerab mwen menm antanke jèn kapra m wè Okap vin vilnerab chak fwa gen kanaval fò enstans ki Pòtoprens yo toujou trete Okap An paran pov, se nan dènye lè yo trete ak Okap. Dayè yon dezyèm vil ki gen yon resous ki mete anpil resèt anndan sikui nasyonal la. Poukisa yo blije trete Okap chak fwa gen yon epòk ou wè se konsa yo trete Okap? Non men poukisa w di se Pòtoprens paske Okap gen yon bidjè li alwe e pa vre? Men yo kanmenm yo reponn. Non, bidjè ki alwe a li pa janm respekte. Li pa janm respekte. Maten an m ansanm avèk prezidan kanaval Okap la, misye se wonte lè nèg la ap pale antanke moun ki fèt Okap. Se wonte. Lè nèg la ap di w li pa ka jwenn mwayen pou menm finanse djaz yo k ap vin jwe a, alevwa bann a pye yo kòman l ap fè? Men kounye a, ou wè nan sektè prive? Sa vle di se laneyanti. Paske sektè prive ki gen la yo, yo pa trete ak, yo pa trete. Se pa menm jan ak. Pòtoprens, lè nèg yap trete benn a pye Pòtoprens, ou wè son lòt bagay. Ou menm kap viv Pòtoprens, ou ka fè konsa, gade pou wè. Mwen menm, se jodi a m resi jwenn yon ti bagèy nan, wi yon ti bagay nan man powèt. Yon ti bagay. Sa vle di se yon lòt bann ki gen yon patenarya ki fè n jwenn li. Ou imajine w kòman m gon benn ki rekoni nan anndan yon vil, epi kounye a pou wè se dènye lè wap jwenn yon bagay. Ok, men men men, zantray, m ka konprann ke pa gen kòb. Nou dakò, nou dakò, pa gen kòb, nou klè sou sa. Mentenan. Ti sa Mere gen nan men l lan, pami bann tenò yo, Zantray fè pati pami yo. Ki sa l di avè nou? Ki sa Lameri di avè nou? Bon, nou menm jiskaprezan n ap tann, paske moun yo k ap dirije Meri Kap-Ayisyen se de moun nou rekonèt. Nou pa konnen ki sa y ap fè. Pale ki sa y ap fè? Mwen menm m toujou retwouve yo trete menm benn, menm bagay. Se nòmal wi. M pa gen pwoblèm aske moun nan lè y pati ba w bagèy, ou estime ke. I pa bon, men ou oblije prenn. Pa kont paske wap fè moun ki nan vi w la plèzi. Men se pa sèy ta dwe ye. Ok son tout bagay ki lojik. Men m di sa. Nou gen labadi kòm yon gwo resous kap fin bèy lajan. La prale pòtoprens. Nou gen sitadèl ki son patrimwàn nasyonal. Sa di ok mondyal uityèm mèvèy jan yo di a. Imajine w. Kino kounya la pou wè gade ou gon APN la resèt fèt chak jou ou gen dgi ki fè resèt chak jou kòman fè ou gon dwan la se ranmase lap ranmase lajan gade jan vil la sal imajine ou m vini la m fyè m fyè dèke se kapwa m ye men moun yo pran okap yo fin avèl ou ka imajine. Bon kounye la eske se si nap kiyès ki responsab. Bon leta leta ap travay li imajin kòman map map antre nan leta. Kòman pèp majistra m asèpte paske majistra se pwenswa yon peyi li la. M tout afè dakò m tout afè dakò. Donk lè w pou yon djòb ou santi ke djòb la sa w te espere w pa ka sa ou gon grenn bagay pou w fè di mèsi. Se konsa. Bon petèt nou tout konnen tout moun, tout nèg ki aple pou dirije peyi a se yon ekip nèg ki toujou sène pou yo, yo aswafe de pouvwa, yo toujou lè yo pran pouvwa a ya kanpare y, swa yo pran ti klik zanman yo yap jwi, yo pa vle kite. Sa se premye bagay. Ayisyen se mantalite. Kounye a kè le wòl de kap ki sa ou kap fè. Mwen menm fon kou son pèp ki zonbifye jan ou wè nèg yo te trete Ariel zonbifye. Mentenan banm diw pa gen pouvwa san pèp. Jodi an menm PM Ariel Henry li pa li pa met tèt li. Demen maten pèp la ka deside. Ou konn lavwa pèp se vwa Dye. Sètadi jodi an si nou estime ke Okap jodi an ap soufri. Kisa reprezantan w la? Mwen menm, premye bagay ki gen, tout moun ki la a ilejitim. Yo pa lejitim. Sa vle di si yo pa lejitim, y ap fin fè sa y ap fè a epi y ale wi. Wi men w still w ap dakò ke se kòb se kòb mwen kòb ou k ap peye yo? Enben, la a m toutafè, tout sitwayen gen dwa pou leve pou di ou pa dakò. Men menm, m repete w sa, se tankou se yon pèp ki zonbifye. Ok. Mwen menm, m pa konprann. Nou tout ki koupab. Bon, nan lansanm, nan lansanm, petèt vwa majorite a, yo rete silansye. Yo pa vle pale. ou wè mwen m ka kanpe m di sa la nan Scoop, majorite a, majorite silansye a p ap pale. Yo tout rete kofwe yon sèl kote. Ki sa k alabaz fè yo pa pale? Ki sa k alabaz daprè ou menm? Pou ki sa yo pa vle pale? Yo aksepte tout bagay. Ban m di ou, moun nan. Ki vle di yo konfòtab? Non, yo riske. Non, yo ariske. Si yo pa pale, non. Si yo pa pale, si w pa di w grangou, pa konnen w grangou. Donk, yo konfòtab. Men, ban m di ou, gen yon bagay ki lojik. Moun nan toujou mete lè y pale. I gon moun la ki pou fè fas ka a li. Li pap pale pou Okap. Men se sa menm map di wi. Mwen tankou mwen menm di w, m fyè de ke se yon Okapra m ye. Pa kont m wè tout sa kap pase nan vil la. Si m te yon moun, imajine w, nou vin di w sa gon bagay, gon lòt aspè ladan, egzòd riral. Depi apre 90, tout moun ki te nan kanpay yo rantre. Toutafè. Yo di demen ou ta sipoze soti sou kontwòl meri a. Bon mwen menm m kwè bon m sou kontwòl meri a toujou pase si meri a se premye jou gra a m soti pou li wi. Sa se m nan pakou meri a. Jisteman, jisteman. Ok kounya la mwen menm kòm Powerade gen li t ap gade benn yo sou beton an kòm Scoop sot fè moun ap dekouvri sa la yo wè kijan zantray pase kounya Powerade gen pou fè swivi Demen nou ka wè nou pi bèl. Bon pi bèl si pou yo te avanse avè nou nou. Yo pa depore dan pale demen wi. Non map pale don sponsò si lap sipòte m toujou sa vle di se pèfòmans mwen ki pou pèmèt li sipòte m. Se meri ki pa fè rès bagay. Non meri pa konsène pase m soti pou meri a tou. Pase si m kite gwoup moun ki anba avin yo m pa soti ake yo. Si gon bagay yo di se moun anba a vin ki fèy m koupab tou wi. Antouka prezidan nou swete w bòn chans epi nap tann ou demen pou ban nou dènye detay ki gen anski atè ak zantray bon bagay 17 an pa 17 jou 17 an de egzistans bon bagay one love prezidan jwaye kanaval. Mèsi Scoop e felisitasyon pou travay nou kontinye sou menm lanse a. Mèsi anpil prezidan vwala donk nou gen yon zanmi avè nou ki se moun okap ki fè anpil kowòdinasyon paske bagay la son travay dekip li ye donk m pa konnen men marom nan pi bèl kanmenm m pa konnen Olson. Mesye marom nan bel. Donk zanmim frem joyeux kanaval. Deja ou menm tou frèm. Dayè kitem di sa kitem di sa Higgins gon reyalite kap devlope nan dezyèm vil peyi a kote ou remake gwoup yo yo menm menm lè yap soti yo fè w santi se paske yo gen volonte pou yo soti ki fè yo soti Wi se sa men yo di leta yo poko di anyen. Se sa menm se pa paske gen mwayen vre bò kote pa responsab yo Bon, pa gen mwen an men paske yo poko di yo anyen. Paske gen pa gen, yo gon bagay kanmenm nan men yo. Yo gon, non men yo gon bagay nan men yo kanmenm. Lè w di pa gen, ki vle di pa gen, yo gen yon bagay nan men yo. Nou aprann gen 15 milyon de goud nan men yo kap. Wi, se sa, se sa enfòmasyon yo ki rive jwenn nou fè konnen. Men an reyalite, chak gwoup ki soti la, a chak fwa n pale ansanm avè yo, yo di nou poko gen ase mwayen bò kote pa yo. Pa egzanp. Men yo poko ba yo anyen. Yo poko ba yo anyen. Sa vle di kèlke pa gen yon pwoblèm ki poze bò kote pa responsab lamè yo nan dezyèm vil peyi a pa rapò a responsab komite kanaval la ansanm avèk gwoup yo. Ò nòmalman m panse depi avan gwoup yo yo menm yo soti ou panse kòmsi ta dwe gen yon planifikasyon ki fèt ansanm avè yo pou wè nan ki fason yo te ka jere tout bagay. Men se byen malere kanmenm. Mwen panse ke kòdinasyon zewo. M dakò avè w. Enben se sa menm. Sa vle di bon apa apa. Rap kouri nan lari a kòm kwa ke moun yo menm yo nan yon kanaval avèk fatra, avèk, avèk. Men vil la sal vre, vil la sal. Hein, vil la sal. Avèk kesyon, kesyon blackout la. Sa vle di, bò kote pa responsab lame yo, se tankou pa t twò, pa t vrèman gen enterè vrèman pou te òganize kanaval pandan ane a. Bon mwen menm nou la, n ap swiv. M panse lòt gwoup k ap vini yo, n ap gen pou n kapab pale ansanm avè yo. Donk se travay nan kesyon de jwenn avèk responsab, mèt gwoup yo, se travay pa ou. Paske ou se kapra, Mwen vrèman map felisite nou dabò pou sekirite a mesye mwen alèz bwavo e felisitasyon. Sinon bò kote pa lapolis gen efò kap fèt pou wè kòman yo ka kenbe vil la pa bliye menm lè ou wè lòt vil yo yo menm yap fini bon fini nan sans kote bandi ap taye banda men nan vil kap ayisyen nou remake popilasyon an li menm li toujou fon fason pou l sipòte lapolis pou wè nan ki fason yo kapab eseye rezoud jisteman pou wè nan ki fason yo kapab eseye rezoud pwoblèm ensekirite a e nan sans sa anpil moun nan vil la ap bat bwavo pou lapolis men nou pap rete nan yon aspè kote y ap bat bwavo sèlman okontrè fò travay la kontinye pou wè nan ki fason yo kapab ede nan kontinye kenbe vil la stab parapò a kesyon sekirite a. Trè byen. Ok. Donk, fò m di w ke la a nou pral pran yon ti poz. Scoop FM 107.7, Gage FM, Telescoop Chèn 16, paske ann atandan yon ti poz, paske rès bann a pye yo oubyen defile a poko rive. Men fò m di w ke gen plizyè bann a pye k pase, gen plizyè twoup degize k pase. Men jiskaprezan, jiskaprezan, ou menm k ap tande Scoop. Kounya 107.7 ou menm kap tande Gage FM ou menm kap tande kap gade telescoop nou poko ka diw eske gon gwoup miziko oubyen ki gwoup miziko ki konfime oubyen ki gwoup mizikal ki konfime eske ekip ap nan pakou kanaval la jiskaprezan rete branche scoop FM pou Pou lè dènyè detay. Scoop FM 7 pousèt, mèsi a Walter le ministre, mèsi a Olson, mèsi a Junior, mèsi a Nixon, mèsi a La Casa Blanca, GPPC, The King, mèsi a Marconel Jean Louis, mèsi a euh, Danje chofè nou, mèsi a Eddy. Ou sou Scoop FM 7 pousèt, Huguens the Boss, Kap Ayisyen, nou renmen w anpil. Ankò yn fwa, Pòtoprens, men Okap. Nap tounen. Lapoz.